k ap viv nan katye popilè yo, kote se ensekirite, se robinèt san, se kidnapin k ap fèt sou yo, yo pa rekonèt si yo egziste nan sosyete a, anben nou menm ekip Arab la, ki se regwoupman Ayisyen brav ann Ayiti, nou kanpe pou n di pèp souvren an, 25 desanm k ap vin la, N ap bò kote w pou nou di w ke n ap sipòte w jan nou kapab a fèm mwayen ke n ap ranmase nan men kominote entènasyonal la ki se frè n ak sè nou yo k ap viv aletranje kou lòt bò dlo. Jodi a lè n ap gade Ariel Henry vini avèk yon fyèv pou l mete nou nan yon grangou pi rèd, yon epidemi fyèv, kolera, pou l ka ranmase lajan sou tèt nou. Se poutèt sa jodi a, nou kanpe, nou vin bay konferans de près sa a jodi dimanch 11 desanm nan, 2022, pou n di pèp souvren an, pèp nan katye popilè yo, Nou bò kote nou jiskaske nou pa kapab ankò paske nou pa ka nan venteyinyèm syèk pou se asasen tankou Ariel Henry ki fin asasine prezidan Jovenel Moïse se menm li menm kap dirije nou se poutèt sa n kanpe nou di nap batay jiskobou pou n delibere peyi a anba men asasen kriminèl yo apati 2, Jodi a menm, nou mande frè n ak sè nou yo ki nan kominote entènasyonal la, lè n ap gade se nan yon geto ke nou fè konferans de près la, s on fason pou n di ti granmoun yo, fanm ansent yo, fanm san demè yo, lè nou pale de fanm, nou konnen se yo ki viktim totalman nan sosyete a, se yo menm, vakabon yo ansent, yo pa okipe pitit yo, se yo menm, pitit yo pa ka al lekòl, tandike André Michel dekese 6 milyon goud nan dinite e nan konpayi dinite pou l al wè fanmi l lòt bò dlo, tandike l di malere malerèz pa nan fèt, men André Michel nan fèt. Pèp Ayisyen ki sa nou di, si André Michel nan fèt, nou dwe nan fèt tou. Si André Michel nan fèt, nou dwe nan fèt tou. Si André Michel nan fèt, nou dwe nan fèt tou. Jodi a, ekip Arab la, ki se regwoupman Ayisyen brav an Ayiti, Yo kanpe a kote bò popilasyon an e nou di nap sipòte yo a fèm mwayen ke nou ta ranmase nan men frè n ak sè nou yo. Nou di ke e jou kap 25 desanm kap vini la a timoun yo konte anndan sosyete a. E pa zam pou nou met nan men timoun yo, fè yo santi yo se moun anndan sosyete a. Medam yo sitou jounen jodi a. Mezanmi frèm ak sèm yo poun gade poun wè nou nan 21 yèm syèk pou moun ap pran miko lapwès poul diw li fè yon semèn 2 semèn li pa moute chodyè poul diw li fè mwa li pa moute chodyè jodia Ariel Henry mete yon ratman gaz nou menm nou te gen pwoblèm gaz la deja pase gaz la te deja anndan vant nou se pou tèt sa jodia nou devan miko lapwès poun di ke nou pap kanpe nan batay la tou senpleman nou di malere malerèz dwe nan fèt nou pap repete sa André Michel di. Sa Ariel Henry di, sa Rose Mila peti frè di, malere malerèz dwe nan fèt, si André Michel nan fèt. André Michel dekese 6 milyon goud pou l al wè fanmi l, men si André Michel ka dekese 6 milyon goud, nou menm fò n gen yon moun ki pou voye zye ba nou, fò n gen yon moun ki pou voye zye sou nou, anben moun sa yo pa lòt moun, se frè n ak sè nou ki nan kominote entènasyonal la, n ap mande yo sipò yo, n ap mande yo sa k gen yon dola. 2 dola, 3 dola patisipe avèk ekip Arab la pou nou rive jwenn popilasyon an a fèm mwayen ke nou ranmase nap sipòte yo pou yo santi ke yo se moun yo konte anndan sosyete a tou nou di Andre Michel ou paka di malere pa nan fèt wap vwayaje 24 sou 24 wa PDIM leta nan menw wa machin leta nan menw ou pa gen tit pou wap ranmase kòb leta konsa Andre Michel gen plis ke 6 pòs anndan Anndan gouvèneman Ariel Henry a. Jodi a n di pèp ayisyen an pran desten n an men pou n batay pou n derasinen asasen kriminèl pou n retire ekip oligat sa yo jodi a lè n ap gade pou n wè Renold Deep pou n wè Gilbert Bidjo pou n wè Cherif Abdallah tout se asasen depi Canada sou ap ba nou kout men ba nou kout men tout bon vre non. Si wap ba nou kout men, ou pa ka sanksyone nèg yo pou yap sikile nan figi moun. Jodi a, se arete nèg yo, mete yo dèyè bawo. Paske jodi a, pitit Soyèt la pa ka manje, malere malerèz pa ka manje, Andre Michel ap woule bmw sou do nou, Andre Michel ap gaspiye lajan leta, Majori Michel, Nenel Cassy, a ki tit nèg sa yo ap boule lajan leta. Jodi a n di pèp ayisyen an, Batay bwa kale a lap re kòmanse sou tout fòm tou senpleman mwen di nou mwen bò kote nou afè malere malerèz pa nan fèt la malere malerèz se moun se misyon sa n pote jodia e pou tèt sa jodia nou te kanpe devan mikwo laprès pou n te di frè n ak sè nou yo nou bò kote yo nap batay avèk yo jiskobou pou n delibere peyi a. Ki jan de aktivite nou konte fè pandan jounen sa eske nou vle kontinye distribiye kado bay moun kisa nap fè. Aktivite nou pou 25 desanm nan. se distribiye kit alimantè. Nou konnen e tip kit alimantè ou pral bay popilasyon pa ka dire l yon mwa, l pa ka dire l 2 mwa. Men fè l santi ke li se moun menm jan avè w. Fè l santi ke l se moun. E menm jan nou wè yon batay k ap fèt pou lekòl pa ouvè. Gen moun la menm si lekòl ouvè aprè 5 an ankò l pa ka voye pitit li lekòl. Paske! Michel Joseph Martelly prive nou de edikasyon nou. Nou konnen de 2011 a no jou pa gen edikasyon an Ayiti. Nou konnen ke nèg yo di yo fè 25 stad men Qatar ki gen 8 stad li reyalize koup di mond. Nou menm nou gen 25 stad nou pa ka reyalize yon koup di mond mesye. Nou gen 25 stad nou pa ka reyalize yon koup di mond. Ou wè mechanste Michel Martelly fè nou? Ou wè mechanste Ariel Henry fè nou? Ou wè mechanste ekip bandi legal la fè nou? Jodi a nou di. Nou remèsye Manmi May ki kanpe avèk inisyativ sa ki di nou rejwenn popilasyon an pou li li egziste yo te dekapital yo te yo te yo te paralize ponyèt li anba kout bal menm tan lè yo tap kraze prezidan yo tap maspinen prezidan anba kout bal e konsa yo te tòtire Martine Moïse arete Martine Moïse li bò kote nou Li sonje nou, l ap toujou rete bò kote nou, bò kote pèp ayisyen an, paske pèp ayisyen an se li k ap ede l bay Jovenel Moïse jistis. San nou menm, Jovenel Moïse p ap jwenn jistis. Se pèp ayisyen an k ap bay Jovenel Moïse jistis. Se poutèt sa, nou di pèp ayisyen an mèsi dèske n konprann moun ki t ap di nou, Moun ki tap di nou barikad se avni nou, moun ki tap di nou si n pa voye Jovenel ale n ap mouri wo, si n pa voye Jovenel ale n ap mouri. Kounye a, Jovenel kite ti mamit diri a 50 goud, jodi a l pase a 200 goud. Ou ka konprann pou frè w ak sè w ap viv nan menm apateman, youn ap moute chodyè sou lòt, youn ap moute chodyè sou lòt yo pa vle pataje manje, manje vin liks an Ayiti. Tandike Mateli avèk tout pitit li milyonè sou do pèp ayisyen an. Jodi a, nou di pèp ayisyen an, si n pa sove dinite nou, dinite n ap sove kouri kite n. Sispann kite asasen kriminèl teworize nou nan geto a. Jodi a se leve kanpe pou n delibere tèt nou. Pou n delibere tèt nou, se avèk manchèt nou, epe nou. File manchèt nou debò! Pandan Kanada ap koupe viza, pandan Lafrans ap koupe viza, pandan Etazini ap koupe viza, ou pa gen de chwa. Achte manchèt ou. File l debò. Di koupe tèt, boule kay, epi w ap delibere tèt ou. Jodi a, Jean Jacques Dessalines ap kontan si n delibere tèt nou. Batay Jean Jacques Dessalines t ap mennen an, Prezidan Jovenel vin kontinye l, y a sasinen l. Jodi a, mwen kanpe bò kote nou yon fason pou n delibere peyi a.